Mezanmi jan nou tap gadel la ebyen bwa kale an kontinye fè rout li. Pèp jalouzi depoze la pat sou 6 prezime bandi, 6 enkoni ki debake nan zòn nan ebyen yo deside jan nou te swetel lan bay egzanp lan. Okay te fèl ebyen se tou pa moun jalouzi yo pran moun sa yo direksyon tèt dwat pou mennen yo bay lapolis e aprè entèwogatwò aprè kesyon lapolis pral genyen pou poze endividi sa yo swivan jan yo reponn lè sa popilasyon an pral detèmine eske yap ba yo bwa kale ou pa. Yè a gon sitiyasyon tansyon ki dewoule nan Kanaran. Bonè bonè, popilasyon an deside debake al mete bagay nan men bandi Jeff Kanaran yo. Foto ak videyo ki rive jwenn mwen, genyen prè de 5 bandi ki tonbe. Popilasyon an ba yo bwa kale nou konnen modòd lan deja jan yo fè li, se poze yo ti kesyon lè nèg yo pa ka idantifye yo, lè nèg yo pa ka eksplike kisa y ap fè nan baz Jeff Canaran ebyen yo ba yo bwa kale. Ebyen Bogi Ak tout jèf kanaran mete avèk alye vilaj yo nèg izo yo, yo deside se twòp atò kounyeya nèg yo kòmanse ap pase alaksyon. Yè swa SOS lanse nan prizon fanm nan nan kabarè kote bandi vin atake prizon an. Ebyen rete la nou pral ba ou plis detay nan dosye sila. Yon lòt bò, genyen komisè Vernes Muscadin, dosye Bwa Kale sa a kòmanse bay komisè a ti pwoblèm. Ebyen nan jou ki sot pase yo, nou aprann ke komisè Muscadin te anonse yo stope yon jenn gason ki pote non Ralph Lacombe, alyas Zo Pa Kuit. Ebyen gen zen gen pawòl nan dosye Ralph Lacombe alyas Zo pa kwit sa, nou pral pataje done yo avèk ou talè konsa. Jounalis Jean Monard Metellus, Se pa tout moun ki vrèman dakò jan mouvman Bwa Kale a fèt lan e Ariel premye minis lan, Li fè konnen li pa li menm li pa twò dakò jan mouvman ap fèt la e yon lòt fwa ankò li pwomèt li pral mete sekirite andedan peyi an. Ki jou, ki dat, ki lè, nou poko konnen men Ariel pwomèt sekirite ak eleksyon. M ap genyen pou m fè w tande entèvansyon Jean Monard lan, fason l reyaji nan dosye Bwa Kale an e ou menm, kap gade, ou menm ki ap viktim de bandi chak jou, ou menm kap viktim de zak vyolans bandi ap fè sou nou chak jou, konpran, kòman w konprann entèvansyon Jean Monard la? Nap genyen pou n vin sou tout dosye a. Men, sa ki pi dwòl jounen jodi a pèp ayisyen, m vle pataje avè w kòm enfòmasyon, ebyen peyi Etazini mete deyò tankou chyen, Anbasadè Ayiti an nan Washington, Edmond Bochit pou vòlè pou dwèt long, nou pral ba ou tout detay yo puiske veritableman nan diplomasi ayisyèn nan gon biznis paspò k ap fèt, gon biznis vann sitwayènte ayisyen k ap fèt, se bagay tèt chaje. Bonjou bonswa tout moun, kòman nou ye m espere nou anfòm, se toujou an plezi pou m avèk nou pou m pote emisyon pa nou an pou nou Mon Editorial avèk Yanick, Nan lide pou rete konekte ak tout ti detay k ap domine aktyalite a. Jodi an se mardi 2 me 2023, ou sou tak 509 tout ayisyen konekte. Si ou poko abòne m ap envite w abòne, aktive ti klòch notifikasyon an e konsa ou p ap rate okenn nan videyo n ap genyen pou n poste yo. Janm renmen dil brik chaje pa kanpe se enfòmasyon nou pote fòk nou pataje enfòmasyon avèk ou nan lide pou rete konekte. Ebyen janm te kòmanse pataje ti videyo a avèk ou nan mouvman bwa kale ki fèt nan jalouzi bonè bonè maten an la, Ebyen popilasyon an depoze lapat sou 6 moun yo pa konnen, moun enkoni ki debake nan jalouzi nan moman an la ou konnen sitiyasyon difisil, n ap viv dètan difisil an Ayiti, enkoni pa al nan zòn kote yo pa konnen w. Depi yo pa konnen w, ou pa al frekante zòn yo pa konnen w sou pretèks ou pral ka yon moun, yo voye w ka yon moun, ou pral pran sesi, ou pral pran sela. Non! Ebyen rive moun sa yo debake nan jalouzi, Se pa moun yo, moun yo konn wè. E yo pa ka bay veritableman de detay sou kote yo prale, ki sa yo vin fè. Avan popilasyon an ba yo bwa kale, yo deside mennen yo bay otorite konpetant yo. Se lapolis ki premye chimen pou bwa kale an. Lè yo mennen w bay lapolis, lè lapolis kòmanse ap kesyone w, lè polisye yo kòmanse ap kesyone w, si w reponn, si w gen moun nan zòn nan ki konnen w, si w gen moun nan zòn nan ki t ap tann ou, pa gen pwoblèm, lè sa a, y ap lage w. Men otreman, lapolis ap poze w kesyon, ou pa ka bay polisye a enfòmasyon sou ou, ki sa w vin fè, kote w soti, kiyès ou konnen ak kiyès ou pa konnen nan kominote an, nan zòn nan, ebyen w ap pran nan bwa kale. E byen pou m raple ou se menm moun jalouzi sa yo ki te rive depoze lapat sou mèsenè s on pil mèsenè kolonbyen ki te patisipe nan touye Jovenel Moïse e ki te al kache nan jalouzi ou konnen jalouzi an se sa l ye an s on bidonvil nan Petyonvil kote ke moun yo vrèman konsantre moun yo anpil sa vle di depi w antre petèt ke ou tout moun ap wè w la moun ap wè moun yo p ap konn kote w ye e byen nan moman an la tout zòn yo se alètwouj tout moun vijilan tout moun veyatif ya veye bandi. Yè nan Kanaran, on gwoup moun debake yo pral chèche bandi. Yo pral chèche nèg Kanaran yo, nèg sa yo ki bloke rantre e pou rantre nò peyi an, yo pral chèche yo. Ebyen ki sa k rive, bonè bonè, men an dimanch te gen alèt ki te bay ke popilasyon an ta pral debake sou yo, paske moun Akayè, moun Kabarè, moun Sous Matla, tout te pran direksyon pou yo debake Kanaran. Epi sa w tande a bogi, e Jeff yo lage pye yo lè moun yo rive yo pa vrèman jwenn sòlda, yo jwenn kay kote nèg yo t ap dòmi, vye matla, vye machin, vye moto ki la, se sa yo te jwenn. Epi yon lendi maten, alèt pa bay, moun yo deside yo pral debake Kanaran. Rive yo rive, yo tonbe sou kèk sòlda. Te gen apeprè 5 sòlda nèg yo jwenn. M pa bezwen di w, vire yo vin jwenn, w ap gade jenn gason sa yo k ap flanbe anba kawotchou, k ap pran bwa kale, ayayay! Moun yo moun yo pa deside bay vag. Moun yo pa deside bay vag paske nèg sa yo, nèg Jeff, nèg Bogi sa yo tèlman fè peyi an mal, yo tèlman fè moun yo abi nan kominote an, Yo te mèt te jwenn manman, papa, aryèaryèaryè jenerasyon Jeff, m gen enpresyon yo t ap ba yo bwa kale. Ebyen, kòm nèg Bogi yo, nèg Jeff yo, yo santi yo panike, ki sa yo fè? Yo pa fè ni de ni twa fòm posib, yèswa, se SOS k ap lanse pou prizon fanm nan nan Kabarè, bandi atake. Nèg yo debake nan prizon fanm nan, nèg yo tèlman tire, nèg yo tèlman pete bal, bal ap tire nan tout direksyon, lapolis ap lanse SOS, lapolis ap mande ranfò, nèg yo tèlman gen tan pou yo pete bal avèk lapolis, yo kraze baryè prensipal prizon an. Poukisa nan lide pou yo rantre, pou yo vin touye polisye, pou yo vin masakre moun, pou yo vin pran fanm yo ki nan prizon an, epi pou yo ale. Sa vle di, y ap bay replik avèk mouvman Bwa Kale an. E se youn dè rezon, moun Kanaran, moun k ap mennen batay nan mouvman Bwa Kale a kont bandi Kanaran yo, fòk nou vijilan, fòk nou pridan. Gen yon pakèt toutè ki atè a. Gen yon pakèt moun ki se alye bandi ki konn ap fè toutè pou bandi yo. Petèt ou ka pa wè yo tankou, yo, yo, yo, a premyè vi yo ka pa ba ou aparans moun ki nan gang, moun ki gen relasyon ak bandi. Epoutan, se bon nèg nan baz, se fanm nan baz yo ye, tout afè yo se toutè, se antèn yo ye pou bandi. Fòk nou vrèman prudan. Fòk nou vijilan. E maten an, tout maten an la, sitiyasyon an te konplike nan Kanaran paske anpil bal ap tire, yo pa konn si se lapolis, yo pa konn si se bandi, moun pa sòti, moun pa pran lari. Donk, nan moman an la, ou menm ki nan mouvman Bwa Kale, nan Kanaran, nan Kabarè, nan Sous Matla, fòk ou prudan. Fòk ou prudan paske nèg Jeff yo, yo deside pou yo riposte. nan lide petèt pou yo fè dega nan mitan popilasyon an oubyen pou yo kase mouvman Bwa Kale a nan Kanaran, men m konnen moun Kanaran detèmine, moun Kanaran fatige, moun Sous Matla fatige a bandi yo. E si yo fatige, pa gen anyen ki ka kanpe mouvman Bwa Kale a nan moman n ap pale a la. Donk, ke Jeff vle, ke Jeff pa vle, nenpòt sa Jeff fè a an verite, li p ap pase paske pli ke jamè moun Kanaran yo, yo detèmine. Men, nou wè mouvman Bwa Kale an, li pa fè inanimite. Mouvman Bwa Kale a, li pa fè linanimite, pou ki rezon? Paske, e gen moun ki estime, fason mouvman ap fèt lan la, inosan ka viktim ladan l. E se youn dè rezon nou menm ki konsyan de reyalite ki gen atè an, nou menm ki konsyan de gravite sitiyasyon an, on gwoup moun ki ap chèche jistis pou tèt yo, ou pa ka di yo pa chèche jistis, paske Pwoblèm nan se nou kap viv li, ensekirite an se nan boul figi nou li ye, se nou kap viktim chak jou, donk bwa kale an, fòk bwa kale an striktire men fòk yo bay vagabon yo bwa kale. Fòk yo bay vagabon yo bwa kale. Ebyen gon sitiyasyon ki pase nan departeman Nip lan avèk komisè Muscadin. Gen yon jenn gason ki pote non Ralph Lacombe nan jou ki sot pase yo la, nou tande komisè lan li stope yon bandi, popilasyon an e alète komisè lan gon bandi, gon prezime bandi nan Gran Ravin ki debake nan nèg Belbos yo ki debake e ki avèk tout mak boule yo sou li, li debake nan jiridiksyon Nip lan. San pèdi tan komisè a gentan rive rapid vit pou l al kenbe ti grenn sa depi anlè, paske kisa w vin fè? Ou konnen Nip lan deja se simityè bandi, bandi pa gen dwa vini, kisa w vin fè nan Nip? Hum! Ebyen, Ralph Lacomps alyas Zo pa kwit lan, li ta pral resevwa bwa kale pa l. Genyen anpil pale k ap fèt la sou dosye an, pou ki rezon? Paske gen moun ki di, Ralph li pa bandi. Li pa bandi, Se yon inosan li ye, menm jan nan emisyon dimanch la m te resevwa yon sè Malòb Sentil ki te di ke frè l lan pa gen anyen pou wè avèk kesyon bandi nan Gwo Mòn, frè l lan inosan, se inosan k ap pase nan operasyon Bwa Kale an. Ebyen genyen jounalis Josue Lexidor ki li menm nan Maten Deba, Li pa yon ansanm de fòmasyon sou Ralph Lacombe sou jenn gason sa a ki tonbe nan mouvman Bwa Kale an nan Nip kote komisè Muscadin ap dirije a. Yo fè konnen ke Ralph Lacombe pa bandi. Se yon machann gaz li ye, se nan vann gaz li te boule. Li pa gen anyen anyen pou l wè avèk nèg bèl bòs, nèg bandi etc. M pral fè w tande nan yon ti moman deklarasyon oubyen entèvansyon Josue Lexidor t ap fè nan dosye a. Lè sa a w ap genyen plis detay èske veritableman komisè Muscadin fè flay? Èske komisè Muscadin pa fè flay? Kisa kap pase nan dosye e Ralph lan, ou pral genyen tout detay yo. Paske jan bagay lan ye la, nou sipoze pataje enfòmasyon an avèk ou fòk ou genyen tout son dklòch yo pou ka rete konekte pou ka genyen egzakteman bòn enfòmasyon sou dosye yo. An nou tande ansanm kisa Josue Lexidor tap rakonte nan dosye e Ralph Lacombe alyas Zopakout lan. Bill, poukisa? Paske e Hum Alò m ap tande, se zanmi ki mouri Tigwav la. Talè, talè. Moun ki mouri Tigwav la? E, e, jèn gason an? Tigwav la, ya. Sa k boule a? Wi, wi. ok. M pral bon gade gade foto a byen foto yo di ki se foto misye an kote yo di tout kòl boule a se pa vre wap gade anba foto a wap wè e kote yo di w glise pou w kapab e sòti nan nan filt lan misye boule Esaü nan vann gaz misye boule lendi jodi an fè 8 jou depi l depi l boule li boule nan pye. Li boule nan pye epi lale lale tigwav kote l mouri yo se nan zòn kay madanm li misye se moun tigwav tou men se zòn desous misye rete alò misye ale nan zòn kay madanm li yo alò son nèg ki konn ale nan zòn nan deja men malerezman kòm li boule Epi yo di se moun, e sa k fè mwen lè m ap gade entèvansyon komisè Muscadin, e bon, se yon komisè k ap fè yon travay ke mwen menm kotidyenman m ap aplodi, m ap, paske li bon pou nou genyen de moun tankou komisè Muscadin ki pran responsab, ki asime responsabilite yo, ki fè travay yo. Paske nou gen yon ekip otorite nan leta ki ap kap sèlman jwi privilèj yo, men li menm avèk nèg, m pa menm ka menm di avèk nèg mwayen, li pa gen anyen nan men l, li fè, l ap fè yon travay serye nan zòn Nip lan. Yo, e Muscadin di se menm moun ki te nan yatch ki te pran dife sou lanmè a. Se pa vre. Mezanmi! Se pa vre. Al di Muscadin fè flay wi la! Muscadin fè flay malerezman, malerezman l fè flay, paske wap wè lè yo poze l kesyon yo di men boule yo boule yo frèch sou li. Yon moun ki te boule nan yatch lan depi dat sa, li pa tap gen yon boule frèch sou li konsa. Misye boule lendi an nan kesyon gaz. Se popilasyon an ki touye misye oubyen sak pase? Monchè e selon sak di yo rele yo rele yo rele komisè lan e yo rele komisè lan m pa konnen ki swit lan eske se komisè lan ki touyel oubyen eske se popilasyon an ki touyel men premyèman yo fon yo fon yon trikaj avèk foto an kote ke yo moute gade foto a byen nou mèt gade foto a ou wè menm moun ki kanpe dèyèl yo yo mete yo pye yo menm kole avèk domisi. avèk kò l. Misye pa boule nan kò, misye boule sèlman nan pye. Answit, yo fè yon kolaj pou di wè foto lè swat yo te mouri nan Vilaj de Dye an, Djed sa ki avèk gwo zam nan kou l lan, yo di se li menm. Mezanmi! Depi w ap gade w ap wè se pa menm foto. zanmi. Se pa menm foto donk se pa kestyon de Ralph ra dayè yo di Ralph gen nom e zo pa kwit misye pa gen alyas nan nonl misye rele Ralph Lacombe vre men se pa li menm ke yo afiche sou foto a rezon e yo evoke an misye pa nan kestyon sa a vre paske zanmi an ki boule a li boule nan pye nan kestyon gaz m gen tout voice misye lèl boule lèl ap soufri lè pwòch li ap dil al lopital Li di li pa pral lopital paske gon doktè ki dil lèl ale se dekale yo pral dekalel yo pa pral menm bal kalman menm bal pral fèl mal prefere li bwè antibiotik poul eseye geri pye a donk voice yo la avèk dat li voye voice yo yo disponib donk komisè Muscadin malgre gwo travay m konnen wap fè men la se yon fot, se yon erè, e malerezman li mouri, li mouri nèt, men sak pi di an se ke se asosye l ak gang nan, sa pa kenbe mezanmi, e dayè m wè yon lòt videyo la kote, alò w tap pale de sa talè a, e pa menm de sa w tap pale, men w tap pale de demwazèl ki nan gang, ki nan relasyon avèk gang, bon demwazèl ki fon tatou maril sou li ki ekri manno m wè video kote maril la ap reponn poul di mezanmi se madanm mwen men foto an dayè m pa menm kwè menm yo gen foto yo gen foto manno e la polis gen foto m pa menm kwè gen foto manno ki gen ki afiche nan lari e kòmkwa se toujou yon moun a mask yo mete yo devan nou. Donk, sa vle di, fòk nou pran anpil atansyon, fòk nou fè anpil atansyon avèk mouvman an. Lè nou pa twò sur, prefere n, si n pa sur de moun nan, prefere n remèt li a lapolis, epi lapolis a fè suit nesesè. Olye ke nou touye yon inosan, e sou pretèks ke l se bandi, men nou konnen ke travay ke bandi ap fè moun la, mezanmi, se yon travay ki pèmèt ke moun kapab revolte epi mete moun an kolè, men mezanmi fòk nou fè trè atansyon pou nou pa touye pitit nou ankò, fòk nou pa fè atansyon pou nou pa touye zanmi nou, fòk nou fè trè atansyon pou dè inosan pa pase nan mouvman an. Toujou nan dosye Bwa Kale an, Ebyen, sonje nan kòmansman videyo a, nan kòmansman emisyon an, m te pataje avèk ou yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, kote popilasyon nan jalouzi, yo pran 6 moun, direksyon tèt dwat, devan komisarya Petyonvil lan. Ebyen, lè yo rive nan zòn komisarya Petyonvil lan, yo ta pral pran dispozisyon pou yo lage 2 moun, bon 2 moun sa yo petèt yo konvenki ke moun sa yo se moun zòn nan yo pa gen anyen pou wè avèk kesyon bandi, ebyen yo ta pral bay 4 lòt yo bwa kale. Nou konnen sa l ye deja lè depi yo di w bwa kale nan moman an la, se gazolin, alimèt, kawotchou, se yon bagay konsa l ye. E se byen regretab, se trè malere ke Ariel lage nou, se nou k ap fè jistis pou tèt nou. M pral vin sou dosye Ariel la paske Ariel m wè l pale, Ariel fè konnen E mouvman Bwa Kale an, li pa favorab avèk li, li pa dakò avèk li, paske jan moun ap mouri. Men, Ariel, se ou k mete nou la. Se ou k fè popilasyon an oblije aksepte jounen jodi an la, ke Ayisyen ap touye Ayisyen konsa. Paske si ou te pran responsabilite ou depi lè ou te monte nan tèt peyi an, ou te vini pou te vini, e ou gen, ou gen, ou gen yon delè pou te fè eleksyon, ou te fè eleksyon, peyi an te gen yon prezidan eli, lè sa a popilasyon an t ap ka konnen veritableman kisa pou l fè. Ou vin ou kenbe yon leta, ou kenbe yon peyi nan gòj, ou kidnape pouvwa leta, ou pa janm fè anyen. Jan Izo, Ti Lapli, Lanmò San Jou, Vitelòm ap kidnape pèp la, ou menm ou kidnape pouvwa leta a, ou rann nou prizonye nan pwòp peyi nou paske ou pa chwazi fè anyen ak gang yo, nou al li ak gang yo, se vyolans ki, se yon vyolans ki patwone, ki sponsorize pa leta ke gang yo ap fè sou popilasyon, ap fè sou nou, epi kounye a, lè moun yo deside bay tèt yo jistis, lè moun yo deside ap fè vanjans sou sa bandi konn fè yo, kounye a ou pa favorab, ou sesi ou sela ba. Se pase popilasyon nan tenten. Se di moun yo monte volim bwa kale a sou ou. Se sa w vle di, hein? Paske m pa ka konprann, pou sa n ap viv jounen jodi an, ou pa poze okenn aksyon konkrèt pou popilasyon, pou pèp la wè ke w avè yo, ke w deside mete sekirite andedan peyi an, ke w deside fin avèk kesyon gang lan, kounye a w ap di moun yo sa pou yo fè. E si popilasyon an deside y ap ba w bwa kale, kounye a sa w pral fè? Sa w pral fè? Ou pral rele blan? E sa w bezwen dèyè sa w ye? Hum! Kounye a, pa w, pale l pale a la, Se kòlè popilasyon an l bezwen leve pou nou pou moun yo vin atake l pou l ka di blan ou wè ou wè ou wè sa m t ap di w lan depi tann dat lan e sa l bezwen e sa l ap chèche e toujou nan dosye bwa kale an genyen polisye Derilien Emmanuel on polisye 29 yèm pwomosyon ki pran nan bwa kale nan senlwidinò. Enfòmasyon ki rive jwenn nou, selon sa e sendika nasyonal polisye ayisyen yo Synapoha li rapòte, ebyen polisye Derilien Emmanuel li te gon bouch louvri li te gon altèkasyon avèk yon moun nan komin nan sa w tande a la, li rale zam li, li tire. Ebyen genyen e moun ki blese, popilasyon an trè fache, moun yo trè mekontan, epi san pèdi tan yo ta pral pran polisye an malgre ke l ap di moun yo se polisye l ye e se polisye l ye eksetera, li gen dwa pou l defann tèt li ebyen moun yo pa t ni tande yo pa t wè, yo te deside bay polisye a bwa kale paske nan moman an la, Ou pa konpòte w nenpòt kijan, ou pa fè nenpòt ki bagay, depi pou yo chape, bwa kale popilasyon an tou prèt pou l ba ou. Sa li ekstrèmeman enpòtan. M pral fè w tande yon bagay yon zanmi voye ban mwen, yon son yon zanmi voye ban mwen, yon deba k ap fèt nan yon fowòm. E ou menm se okazyon pou tou ban mwen, pou tou bay opinyon w, èske w dakò, èske w pa dakò avèk deba a, paske m twouve deba a li vrèman enteresan, m twouve li trè enteresan, paske si nan moman an la, Si nan moman an, e tout moun, li, li, li pwobab pou nenpòt moun nan, si w al nan yon zòn pou viktim, pou pran bwa kale, epi se aprè yo pral di w te inosan, ou pa t gen anyen pou wè avèk kesyon, e kesyon gang, kesyon bandi, ebyen fòk ou tande egzakteman deba k ap fèt la nan dosye bwa kale a, ou menm, w ap pwofite bay opinyon w. Cheve pil koulè yo. Mesye ou pa gen ou pa gen pyès sou ou, cheve w zing zing, ou lèd epi ou ap mache sou moun, ou panse ke ou parat yon kote ou fè tout moun pè epi ou panse ke yo pral tolere w, yo pap tolere w. Ou gen dwa panyen vizaj ou trayi w wi. Ou gen dwa ba bandi vizaj ou trayi w. Ou pa fè cheve w. Ou lèd. Ou pa gen pyès. Epi ou tout kote. Bon ou son moun ki gen madichon mesye. Ou moun ki gen madichon sou ou. Bwa kale ap rive sou ou. Lè ou gen 3 bagay sa yo m di la. Ou lèd. Ou pa gen pyès sou ou. Ok. Cheve w zing zing. Ret lakay ou. Ret nan blòk ou. Ret lakay ou. Menm nan blòk ou yo pa vle wè w. Rann peyi a yon ti sèvis. Mesye fè cheve nou. Mesye nan studio fè cheve nou. Pito m pran yon bandi. Non bandi do twa pito m pran non vye bandi do twa men ti cheve l fèt nèg la mete bèl ti rad li sou li epi non matan m pran non nèg ki pa bandi cheve l zing zing kisa lap imite ou pa konnen medam yo jodi a nou nan cho degaje nou m ba peye yon ti kout men retire tatou a sou nou si nou kapab. Ay konsi de vye tatou mwen bann diw mete sou nan nou paka etirel menm nou mèt te kòche chire po a nou paka etirel e po a pou nou chire pou nou retire premye po a pou nou ta retire tatou a kounye a anpil medam lap bat pou wè tou e lap wè se a retire tatou yo tout ta renmen etirel gen kap pase graj yo blese pou wè se a retire tatou yo nou pa kapab nèy pran pwen e tankou son pwen nou pran la ka djab. Yo sipoze bo bwa kale? Sa vle di depi w lèd yo gentan atribiye w avèk vòlè? Hein! An nou serye mezanmi, an nou serye. Nou tout se pitit Bondye. Hein! Nou tout se kreyati Bondye. Se pa sa Bib la di? Nou pa ka rete nan lojik e moun lèd, moun bèl. Si n ap gade reyalite a, gwo pakèt nèg ak vès la, bèl gason, bèl fanm, nèg nan sektè prive, bèl gason, bèl fanm. Men, yap finanse gang, yap finanse bandi, yo dèyè izo, yo dèyè ti lapli, kounya ou pral di nèg sa yo, pou bèl figi, pou bèl po, pou bèl koulè, pou bèl cheve, lè w, lè moun sa yo rive sou ou, wap gentan pran yo pou bon moun epi se yo kap manje pitit ou anba anba, se yo kap finanse gang, se yo kap finanse bandi voye touye w? Non. Mwen menm pèsonèlman, e 3 sa l bay, 3 kritè li bay la yo, si se sou sa pou moun t ap idantifye bandi, e an verite, nou t ap touye prèske tout moun nan mitan popilasyon an, nou t ap tiye tout moun ki djed, nou t ap tiye tout moun e ki pa gen pyès, nou t ap tiye tout moun ki lèd, swadizan, ki sa k lèd pou yon moun? Èske se koulè po moun nan? Èske se figi moun nan? Èske se fòm moun nan? Gwosè moun nan? Ki sa ki lèd? Sou ki sa w chwazi yon moun lèd, ou chwazi yon moun bèl? Paske m wè kounye a nou lage, nou pran bagay lan, nou pran mouvman Bwa Kale an, nou banalize bagay yo, nou sesi nou sela. Dèfwa nou konn ap fè de seri de diskisyon antre nou, e mwen menm avèk kèk lòt zanmi, sitou lè pnh lan poste de seri de nèg yo di w yo arete yo ki fè pati de asosyasyon malfetè, bandi etc. Gon lè, gon moun ki di, ah, gade figi nèg la, figi l make li fè l vre. Figi a make li fèl vre paske ke figi a on ti jan dwòl, figi a bizar. Men ekout, wi figil dwòl, figil bizar, sa se li menm. Sa se li menm, se konsal fèt, se konsal grandi. Men gon lòt ki gen bèl figi epi kotel ye? Kotel ye li nan leta? Lap fè zam rantre, lap fè bal rantre, pa gen moun ki aretel, pa gen moun ki rive sou li. Kiyès ki ta di jounen jodi an la, lò ta pran, kòman nèg sa rele, yo te arete l pou kidnaping wi, jiska prezan m kwè l nan prizon, e lò ta pran Brandt, Clifford Brandt, Clifford Brandt w ap gade l bèl ti koulè, bèl ti po, men longè cheve l, ti bwa nen pwenti, oo bèl gason, sèt en bèl òm, kote li, gwo kidnapè, Gwo bandi. Konprann? An nou pa banalize bagay yo pou nap redwi mouvman bwa kale a moun ki lèd. Wi, si moun nan pa gen pyès, li pa ka idantifye l, sa pa vle di pou otan pou bay moun bwa kale non paske gen moun sa ka rive l pèdi pyès li. Ou konprann? Kounye a si l di w l sot nan tèl zòn oubyen l gen yon moun nan zòn nan nan kominote a, fè l rele moun nan. Kanmenm lap gen nimewo telefòn moun nan, menm lèl pata gen nimewo telefòn nan l dil konn kay moun nan. Ke gon w delegasyon ki pranl mennenl ka moun nan pou moun nan rive idantifyel pou konnen. Paske nan moman an, banm di nou, gon reyalite atè a la. Gon reyalite, se kisa l ye? Tèlman bandi panike moun, tèlman bandi ap anmerde degwenn moun yo, moun Meyòt paka ret lakay yo, moun Pepinyè paka ret lakay yo, moun Wout Frè paka ret lakay yo, moun Pènye paka ret lakay yo, Fatima paka ret lakay yo. Moun kwadèboukè pa ka ret lakay yo. Kounye a, moun sa a ki gon zanmi l ki rete Petyon-Vil, ki gon zanmi l ki rete e pa egzanp e Jalouzi, ki rete nan Pegi-Vil, yo bezwen yon moun pou ba yo yon ti ladesant lakay yo. Gen de seri de moun ki rive nan yon zòn, li konnen yon sèl bagay, rantre, sòti an. Wout rantre sòti an, sa l konnen sèlman. Avèk non moun ki ba l kote pou l rete an. Bon, pa mande Bondye, si se yon zanmi yo gen nan kay lan, Lakay manman l, lakay papa l, li vin rete, l konn sèlman non zanmi an, l pa konn non ni onk, ni matant, ni tonton, ni manman, ni papa nan kay lan. Ou imajine w kounye a nan ki sa moun ap viv? Ou al nan yon zòn, moun yo pa konnen w, se sèlman ladesant ou vin fè. Akoz se ladesant w ap fè nan zòn nan, nan kay moun nan, ou fè tout jounen anndan kay. Nou 3, nou 4, nou 4, nou fè tout jounen anndan kay lan, nou pa pran lari, pa gen kote pou sòti, ou pa ka al mache. Jou refi sòti an, moun nan zòn yo pa konnen w, yo pa t konn wè w. E lè w pran avèk yon mouvman de foul, ou panike. Gen moun, li te ka kouri di, a m nan tèl kote. Poukisa moun jalouzi yo deside yo lage 2 moun yo? Paske moun sa yo, yo ba yo yon chans pou yo eksprime yo, pou yo rakonte kiyès yo konnen eksetera. Men lòt kat moun yo ki pa gen posibilite pou bay detay, pou bay enfòmasyon, eksetera, yo pa yon bwa kale. E sa k fè li ekstrèmeman enpòtan, li enpòtan jounen jodi an la a, si w rete nan yon zòn, ou vin ka yon moun pandan mo, pandan peryòd bandi ap teworize nou, bandi ap anpeche nou viv lakay ou, lakay nou, nou al rete ka yon moun, Eseye familyarize w avèk zòn nan. Eseye familyarize w avèk zòn nan. Eseye gade si w plis moun posib te ka konnen w nan zòn nan, te ka wè w nan zòn nan, pou jou w sòti, pou lè yon lòt gwoup moun rankontre avè w, pou ka gen yon moun omwen ki defann ou. Pou ka gen yon moun omwen ki te wè w la yon fwa, de fwa, twa fwa ki ka pale pou ou. Paske nan moman an la, Bwa Kale an, l pa gen ni manman, ni papa, ni marenn, ni parenn. Li pa gen okenn moun, li pa gen okenn moun ki chèf de fil, ki lidè, ou ka kouri di rele entèl mwen nan tèt mouvman Bwa Kale an, t konnen w. Non, pa gen moun ki konnen w. Se moun nan zòn ou k ka defann ou, pyès idantite w oubyen e popilarite w ki ka defann ou, ki ka pale pou ou. Apre sa pa gen anyen ankò ki ka anpeche yo ba w Bwa Kale. Ok? E nan nan dosye Bwa Kale an, genyen e jounalis Jean Modhan Métellus ki pran pozisyon, ki pale. M pral kite w pou tande entèvansyon li epi ou menm wa bay opinyon wa pataje e opinyon ou e a e sou sou fason l reyaji a èske w dakò jan l reyaji a èske w pa dakò jan l reyaji a paske mouvman sa a le plis de moun nou jwenn ki bay opinyon de seri de pèsonalite piblik ki pran pozisyon ki bay opinyon li bon si l ka kanalize mouvman an si l ka kanalize popilasyon an si l ka itil si pozisyon l lan ka itil li favorab bravo E nou pa oblije tou, si moun nan pa osi radikal ke nou ta vle l, ke nou ye a nou menm, nou pa oblije kont li, nou pa oblije lapide l, joure l, oubyen fè l dè menas kòmkwa nou ta ba l bwa kale tou. Non. Bon m kite nou tande entèvansyon Jean Bonheur Métellus lan, n ap retounen aprè paske fòk nou vini nan dosye Edmond Beauchute lan, Nèg sa yo kap vann paspò, nèg sa yo kap vann paspò 5 mil, 6 mil, 7 mil jiska 10 mil dola kap vann sitwayènte ayisyen an wi, se jan w tande a wi. Ou te ka di yo sa madanm nan di lap vann sitwayènte wi, ya vann moun paspò ayisyen. Nap tounen an nou tande jan Monor Metellus, nap genyen plis detay. M tande map pran anpil kou sou rezo sosyo paske m di jan lap fèt la m pa renmen l paske nou parèt pou yon sosyete kanibal se vre m konprann tout strès tout apreyansyon tout pwoblèm ke bandi bay moun ki kite kay yo paka tounen m konprann ke Yo fè nou anpil tò, nou rive yon non lè nou paka sipòte ankò, men pa bliye nou paka re reyaji menm jan a bandi yo. Mwen menm operasyon bwa kale a kòman m ta renmen l se kenbe bandi remèt lapolis yo. Pase konsèy de bandi yo pran yo touye, menm zam ki te nan men yo a m pa konn kote yo fè. M krenn ke nèg pa prann pou y al vann pou n ap kreye yon lòt rezo bandi pandan n ap detwi bandi. Donk se pa di m di m kont li, m konprann, pase anpil moun oblije kite peyi a akoz de bandi. Donk mwen konprann reyaksyon pèp la, men fò l kontwole, fò l mejire. Li pa ka fèt jan l ap fèt la la. Sosyete a, etranje k ap gade nou, l ap di n se lanachi, se kanibal. M pa kwè se imaj sa a ke nou anvi vann, pase nou fè eksperyans la. Te gen brigad de vijilans, men nan brigad de vijilans nou te kreye yon seri de bandi tou. Pase gen anpil nan moun ki tap kouri dèyè moun nan brigad de vijilans lan, yo menm tou se te bandi yo ye. Donk, m pa di se, gen de moun ki pral di m trete pèp la bandi, jamè! Men wap jwenn anpil enfiltrasyon, wap jwenn anpil nèg ki yo menm te jou dèyè dè bawo, ki ap nan tèt operasyon, kap touye bandi, pran zam yo nou pa konn sa yo pral fè avè l. Donk fòk bagay la kontwole, se vre nou bezwen polis ki kolabore ak popilasyon l, Pou l mate bandi, men l pa ka fèt nenpòt ki jan. Li pa ka fèt jan m wè l ap fèt la la a. Mwen menm, mwen deja gen yon ka nan zòn radyo Karayib, yon viktim. Yon ti eleman, se vre l lèd, men se yon nèg ki konn ap ede moun. Lè w al achte yon ti dlo, li pran dlo a, l met nan machin ou, ba l yon ven goud. Li rive nan yon katye, li pa gen anyen sou li. Ken Pierre se manchèt yo gentan pase sou li. Se ka sa yo k preokipe m. E yo te vou toujou di w pito w gen 20 kriminèl k ap sikile tan w gon sèl inosan w ki nan prizon. Alò pito w gen 20 kriminèl ki nan pri k ap flannen tan w gon sèl inosan ke w touye. Sa a se li konsyans mwen pa pèmèt mwen ankouraje l jan l ye a. Se pa di m di pou popilasyon an pa kontinye mobilize l, paske ou wè leta abandone l, lentènasyonal abandone l, chak ane, chak vire tounen ap fè sesyon nan konsèy sekirite pou Ayiti yo pa janm fè anyen vre. M konprann ke pèp la dezabize l, fache l, move, li oblije pran desten l a men. Men, nou menm elit la nou gen pou reskonsabilite, fò nou pa ap chèche toujou fè pèp plezi pou nou di sa l anvi tande. Si nou konnen bagay la pa bon janl ye a se pou nou dil pou nou korijel menm si yo jouren on lè ap vin wè se lè w gon ou nan bwa kale pou gon ti kouzen w ke w konnen ki inosan ki lekòl ki pase nan w katye l pat gen pyès yo touyel se lè sa wap santi danje a humm wi ti nèg a lèd nou gen konsyans se posib bon an menm tan li gon faktè pozitif paske bandi yo kòmanse pè. Pè a komanse chanje kan se vre men m sot di l talè a nou pa ka reyaji menm jan a bandi yo. Nou pa ka fè menm jan avè yo. Nou pa ka gade sou dimansyon kriyote ke yo komèt nan sosyete a pou nou di n ap fè yo menm jan an. Non. Se remèt lapolis yo. Remèt lapolis yo, remèt zam ke nou pran nan men yo men pa kenbe yo, pa met dife paske nou pa ka nan yon jistis ekspeditiv Nou nan venteyinyèm syèk, li pa posib. M konnen sa m ap di a trè enpopilè. Lè m ap fè emisyon, m ap di l sou live la, se joure yo, di m ap pwoteje yo, m ap sesi. Mwen menm m pa ka wè l. Ou wè imaj sa yo, m tande yon nèg pran yon mato k ap fann tèt yon nèg. Mezanmi, m pa ka kite pitit mwen ap gade imaj sa yo. M pa kwè, m panse nou merite mye ke sa. Nou plis ke sa. Pran bandi yo remet la police men nou paka ap touye yo nou men nou paka ap touye yo men ap fè moun brile vif se vre bon moun nan lèl fin mouri li pa anyen se atrocite ou komèt la se imaj sa ke jèn ti moun ti moun ki lekol ap gade a se lik detesta. Deza pèsepsyon nan fwa fèm atensyon e byen difisil. Bon se yon efò nasyonal. Se responsabilite n pou nou sipòte l e Senatè Latortue avèk fèm li fè a e nou toujou di l, li menm ankò l di l nan entèvyou l ban m semèn nan, si nou gen te gen 6, 7 ayisyen konsa k te fè fwa sa yo, ki te gen yon fèm konsa, enben nou t ap soti nan depandans nou ye parapò a letranje, tout frekansite Sendomeng ap fè yo, se paske l konnen e pa gen kenn efò nasyonal depi kèlke tan. Vant nou, tout afè n depann de letranje e se sa k mete n nan kouri dèyè grenn dola tou pou wè nèg ap kraze bank etc. Paske nou pa fè dola, ti grenn ki genyen an nou oblije ap achte sitwon, zoranj, ze, papay, mango aletranje. Donk yon efò konsa si nou ankouraje l, si gen plizyè Ayisyen k envesti ladan l, si gen yon leta ki kwè nan sa nap sot nan depandans sa donk se sak fè mwen menm chak jan de jan de bagay sa ou gen map toulou toujou la poum ankouraje yo. Men nou wè anpil moun ki kritike senatè a yo di se vwa sa li pou yo paske se li menm ki chef file pou pèp yo. Bon sa bon m wè plizyè fwa senatè a fè li fè video l montre fèm nan l montre tout enstalasyonn yo l montre tout depans ke lap fè ou konnen. Ayisyen se konsa l ye si se sou kritik wap gade ou pa tap la mwen menm si m tap gade sou kritik m ta kouri kite peyi a. Son fò de pwodiksyon nasyonal, se fò agrikòl fèm la tòti kote ke an 2018 nou te di nap fè premye fwa nou an 2023 paske nou te plante premye mango yo an 2018 jodi a apre 5 an yo kòmanse donnen. Nou genyen berejèn, nou gen sitwon, ze a menm nan se pa pale. Sa vle di pwodui ki ekspoze la yo se nan fèm nan yo sòti? Tout pwodui, nèt. E nou bay garanti sou yo. E nou pwofite remèsye tout anplwaye nan fèm nan. Anplwaye ayisyen k ap travay 200 anplwaye yo. Anplwaye kiben, doktè Maria ki responsab veterinè yo. Anplwaye dominiken k ap travay lòt bò a. Gen anpil moun ki te panse ke lè Abinader fin pran sanksyon, yo te di m ap revoke dominiken. Non, se yon òm deta. Pèp ayisyen ak pèp dominiken se de pèp fyè. Abinader ka fwonflay, men dominiken yo, yo travay, yo ede pwodiksyon an. Sa sèlman nou di yo, yo pwodui lakay yo, n ap pwodui lakay nou tou. Yo fè, yo voye ba nou, n ap fè, voye ba yo tou. Nou se fyète nou kòm pèp e jodi a son senbòl ke li ye. Tout sa kap fèt la son senbòl. Nou ta renmen nan tout katye, nan tout komin, nan tout awondisman, nan tout depatman genyen fò de pwodiksyon nasyonal kote ke pèp la konnen sa lap manje a li soti nan tè lakay li. E lè sa a goud la ap bese paske nou gen 1 milya de dola ke nou itilize pou n achte ze a zèl poul laba. Sa nou pa ka fè la. Sa n pa ka fè. Nou gen yon fowòm pou nou fè sou kesyon poul yo. E ze sa a, nou wè kè ze a vann 6 mil goud. Sa vle di ke yo gen ke nou vann 6 ze pou 100 goud. Paske se anviwon 400 konbyen ze ki pou 6 mil goud. Sa vle di ke jodi a, se pri sa a li te dwe ye. Men se paske gen ensekirite, pa gen transpò ki fè ke ou wè l ap monte. Men jodi a, nou di ke tout jèn ki vin la yo. Nou ba yo konsèy pou y al travay, pou y al pwodui, pou ke peyi a ka rantre nan mouvans pwodiksyon malgre difikilte. Paske lè pèp la fin gen sekirite, fò l gen manje pou l manje. Fò l gen lekòl pou l ale, fò l gen sante. E depi l gen manje, l ap fè ekonomi, dola ap ret nan peyi a, goud la ap bese, l ap ka voye pitit li lekòl. Ambato, mèsi. Bon, la a nou sot tande Jean Monard Metellus. A dire vrè, nou pa ka, nou pa ka fè yon mouvman je fèmen, tèt atè, tèt bese. Fò nou tande konsèy, fò nou tande lè lòt moun ap pale. Dayè, se paske mwen menm m te pran responsabilite m te di, a, mouvman an li bon wi, men pandan mouvman an bon, fòk nou pa, fòk nou bay moun yo chans pou yo eksprime yo. Fòk nou bay moun yo chans pou yo pale, pou yo di kote yo soti. Nou pa ka annik kenbe yon moun pou n ba l bwa kale. Si nou jwenn moun nan avèk zam, l ap tou, l ap tire sou popilasyon, l ap tire sou nou, la a se otre choz. Paske nou kenbe moun nan la men dan le sak, an flagran deli, la a, na degaje nou avèk moun nan, moun nan a degaje pou l sòti tèt li. Men si nou kenbe yon ti malere, de, moun nan pa gen anyen nan men l, Nou fouye l nou pa jwenn anyen nan men l, nou pa jwenn anyen sou li. Epi pou nou annik pran yon kawotchou nou met nan tèt li, sa li grav e li trè grav menm. Donk e se sa k fè li enpòtan. Jan moun jalouzi kesyone moun yo, jan moun e e Jakmèl te fè l e pou jenn gason sa k te gen 2 mwa l kite lakay li, a malgre yo te gentan mete kawotchou nan tèt li. Te gen yon bon pwojen ki te gentan alerte yo, men enfòmasyon ap sikile ki di se yon moun tèt pa dwat li ye, lapolis pran l, yo rive fè swivi a avèk fanmi li. Li bon, moun Okay fè l, yo kesyone moun yo pran. Sa pou yo libere, yo libere, sa pou yo bay bwa kale, yo bay bwa kale. An nou kontinye nan entèwoje yo, nan kesyone yo paske sa li ekstrèmeman enpòtan. Nou rantre kounye a nan dosye politik. Nou rantre nan dosye vòl, nan dosye detournement de fonds publics, nan dosye e koripsyon ki enplike diplomasi ayisyèn nan. Nou genyen anbasadè Edmond Bochit, Edmond Bochit li te ansyen minis zafè etranjè e wi sou Jovenel Moïse wi aprè e Claude Joseph vin ranplase pa egzakteman. Ebyen Edmond Bochit sa Lè l al pran tèt diplomasi ayisyèn nan, l al reprezante Ayiti e nan Washington, ebyen nèg sa yo se zafè pa yo y ap regle. Nèg sa yo se zafè koripsyon y ap regle, ebyen nan moman n ap pale a la, gen enfòmasyon ki fè kwè ke Departeman Deta Ameriken Voye yon rapò bay gouvèneman ayisyen an, e se youn dè rezon ki fè Edmond Beauchit sou tèt, prese prese depi dimanch li Ayiti li rantre sou tèt, li pa oblije tann pou Ariel Henry pou gouvènman ayisyen an raple l, lè yo raple yon diplomat sa vle di yo di w retounen nan peyi w yo mete w sou standby, yo voye w nan yon kwen. Ebyen, vu ke rapò Departement d'Etat Ameriken an li sòti kòm kwa Edmond Beauchit, e pa sèlman Anbasadè Edmond Beauchit, men gen yon pakèt lòt konsul, gen yon pakèt lòt diplomat Ayisyen ki Ozetazini ki enplike nan vann paspò, ki enplike nan vann dokiman Ayisyen, ki enplike nan vann sitwayènte Ayisyèn nan avèk dè endividu ki nan pwoblèm nan peyi yo, avèk peyi yo, de seri de moun swa ki enplike nan krim, ki enplike nan on pakèt lòt skandal ke lapolis, lajistis ap chèche, ebyen moun sa yo, yo ba yo idantite ayisyèn. Yo vann yo on paspò ayisyen, e otomatikman yo vann moun sa yo paspò ayisyen, yo fasilite moun sa yo kite peyi yo sou on lòt idantite. Ebyen nan moman an la, Dosye a ouvri. Edmond Beauchit, èske nan jou k ap gen pou vini la n ap tande de manyè ofisyèl Etazini ap genyen pou sanksyone li tou? Nou rete la n ap swiv. Men se ki è sur, sè ke nan moman n ap pale a la Edmond Beauchit li an Ayiti. Men ou p ap janm tande. ni Ariel Henry, ni Primati, ni Ministè Afè Etranjè de manyè ofisyèl soti okenn nòt pou yo dou Edmond Bochit a ete raple paskil est enplike dan je skandal de koripsyon o Zetazini. Yo p ap dou li. Se menm yo menm nan, se akolit yo, se zanmi yo. Donk, yo tèni, nèg yo fin sal imaj diplomasi ayisyèn nan nèt nèt nèt o Zetazini. Gen yon pakèt sa genyen depi avan mwa davril lan fini. Depi nan kòmansman mwa davril lan gon skandal ki enplike, Etazini te prepare pou de pou deklare yon pakèt diplomat ayisyen persona non grata poukisa paske yo al reprezante Ayiti Ozetazini, sa ki nan konsila, sa ki nan anbasad, map di w sa yo fè. Mesye dam yo, yo aplike pou pwogram tps. Tande wi! Ou vin fè sèvis peyi w nan yon lòt peyi. Ou gen yon paspò diplomatik nan men w. Ou se reprezantan Ayiti Ozetazini. Ki enterè pou w ale aplike pou tps alòske w gen yon paspò diplomatik ki ba ou posibilite pou regle tout aktivite w paske ou se yon reprezantan yon lòt peyi nan peyi Etazini. Tèlman mesye dam yo se zafè koripsyon y ap regle, se zafè magouy yo ap regle, ou te ka toujou deside w ap aplike pou tps. Ou remèt demisyon w. Pa gen oken pwoblèm non pou w aplike pou tps. Etazini pa gen okenn pwoblèm pou aplike pou tps. Menm jan Ayiti pa gen okenn pwoblèm pou aplike pou tps. Menm jan mwen menm tou m pa gen okenn pwoblèm pou on moun ki nan diplomasi ayisyèn nan aplike pou tps. Sepandan, ou pa ka kontinye ap touche lajan taks sou lajan enpo nou, ou pa ka kontinye ap touche lajan malere malerèz ki vin refè paspò yo nan konsila, nan anbasad, epi ou gen tps ou k ap tann ou, ou aplike pou tps Ozetazini. Kote wonte an ye? Kote nen w? Kot karaktè w? Kot santiman w? Kounye a, lè Depatman Deta ameriken relve majorite, pou m pa di tout, Majorite diplomat, majorite moun ki nan diplomasi ayisyèn nan, ki Ozetazini, yo aplike pou tps, yo mande gouvèneman ayisyen an pou yo raple yo. Rele yo, rele yo, fè yo tounen Ayiti, fè yo tounen Ayiti, raple yo paske moun sa yo, se kòm si li enkonpatib. Si w demisyone, pa gen oken pwoblèm, ou demisyone kounye a, ou vin ilegal Ozetazini, ou aplike pou tps. Men yo rekonèt ou nan diplomasi an, Yo rekonèt w ap travay pou Ayiti, ou se yon reprezantan ofisyèl Ayiti, OE, Ayiti nan peyi Etazini epi w al aplike pou tps. W al aplike pou tps. An verite, Ariel te kòmanse rele yo grenn pa grenn. Jean Victor Généus rele yo grenn pa grenn, y ap defile, y ap defile. Kounye a, sa k pou touye koukou, kouk pou touye koukou an, Se anbasadè, se premye ofisyèl nou genyen k al reprezante nou an, se li menm kounye a, yo oblije rele rapid, fè tounen sou tèt ann Ayiti. Poukisa? Paske Depatman Deta ameriken bay enfòmasyon ke l enplike nan vann paspò, li enplike nan skandal de koripsyon Ozetazini. Antouka, nou la n ap swiv dosye an de trè prè paske to ou ta ap gen de desizyon ofisyèl ki pran e kont Edmond Beauchit. Nou la n ap swiv sa k ap genyen pou fèt nan dosye e sila. Bon! Nou pale anpil, nou pote anpil enfòmasyon pou ou jodi an, li evidan ke enfòmasyon sa yo fòk ou pataje yo, paske sa kap pase andedan la repiblik nou paka kenbe yo poukò nou. E yè mwen te pale nou de dosye euh, mèt Newton St Juste lan ki pral ranpla, ki pral, ki pral reprezante sektè vodou an e andedan CEP an, ebyen. Andedan menm sektè vodou sa lòbèy pete, lòbèy pete jan w tande wa vodou an t ap bat lestomak li pa gen pwoblèm e ki di ki di knva di wa vodou ki di wa vodou di xyz ebyen knva deside yo menm yo pa konnen yo pa konnen Newton St Juste Se bagay rakèt kap fèt, se lajan ke Newton St. Juste ta bay e lòt gwoup yo ki deside voye l al reprezante yo nan CEP an. Lòbèy pete, nou konnen an Ayiti depi se kesyon politik, depi se kesyon pouvwa, e nèg yo pa janm fin dwat, pawòl nèg yo pa janm laverite. Nou la nap swiv, nap swiv travay HCT a ap fè, nap swiv kòman evolisyon an ap ye ant primati ak HCT pou yo mete l de manyè ofisyèl non 9 moun yo ap gen pou yo chwazi ki pou al monte CEP an sou lis. E n ap pote tout detay sa yo ba ou, n ap pote tout enfòmasyon yo ba ou, rete konekte avèk nou, rete konekte avèk channel lan pou rès pwogramasyon. Se te yon veritab plezi pou m te avè w jodi an. Mèsi tout moun, a trè byento.